Nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, dcpj ap chèche anviwon 10 moun ki fè pati de rezo kriminèl legliz episkopal k ap rantre zam ak bal nan peyi Dayiti. Dènye revelasyon sa a pi rèd toujou frèzesè byeneme. Madanm Zimbabweyen an ki se Vundla, te debake nan peyi Dayiti nan mwa ki sot pase yo la a, madanm sila a se pa 2 ak 3 revelasyon l pa fè. Li eksplike nan bon ti mamit, kòkòday, relasyon. Asosyasyon malfèktè ki egziste ant legliz episkopal ansanm avèk Voundla ki se yon psikopat. Medam matmwazèl e mesye, rale chèz ou non, levanjil la plis pase sa nap imajine a. M pral eksplike w dosye a nan bon ti mamit. Jan ti pwovèb kreyòl la di, se lè gran ri pran dife, Wap konn ki valè kokobe k te gen ladann. Se sou pawòl sa map diw byenvini pandan map envitew rale chèz ou chita Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo, Zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an e kont sa a ki se te, Pitit la ap bat manman l, mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se klòch. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen, Mouda papa m fè vennvenn. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi Anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou TAK 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Medam, matmwazèl e mesye, bagay yo vin pi konplike toujou andedan Legliz Episkopal la. Aktyèlman la a, gon seri de dirijan, se sou bouch twalèt wi yo chita, ak chaplè yo nan men yo, yo ap woule, yo poko konn ki sen pou yo rele. Men genlè se sèl sen dcpj ki ka sove yo nan sitiyasyon sa a. Lapolis ap chèche anviwon 10 moun ki fè pati de asosyasyon kriminèl legliz episkopal kap rantre zam ak bal pa konntenè nan peyi Dayiti. Medam matmwazèl e mesye ou genyen père madoche vil dcpj ap chèche tankou chen fou gade imaj sa ansanm avèm men mesye ki rele pè madoche vil. Gadel byen frèz e sè. Gade ti kwal nan koul jezikri nan koul byen serye. Mesye sa wap gade la frèz e sè byen eme son nonm ki danje anpil selon otorite polisyè yo. Si tout fwa ou ta remakel bò lakay ou Gade, pa ezite, kenbe l, mare l byen mare, chante granmès li, apre sa rele dcpj pou li. Pase ti konpè sa a, se li menm k ap bay leson a baz Vitelòm, leson nan baz Izo k ap preche yo levanjil la frè e sè byeneme. Gade l byen. Ebyen dcpj ap chèche l pou enplikasyon l nan trafik zam ak bal nan peyi dayiti gwo responsab nan legliz episkopal la. Medam matmwazèl e mesye ou kapab raple w lè ke polisye yo te sezi divès konntenè zam ki te vini nan mwa jiyè ki sot pase a la a anba non legliz episkopal, rapidman, se pè sila a ki ta pral mete yon nòt deyò. Pè Madoche vil ki pral mete nòt deyò, sa l pral di nan nòt la, fò w konprann. Li voye jete byen lwen, rimè k ap kouri fè kwè ke legliz episkopal ta nan trafik zam ak bal, Epi kontenè zam ap stoke frèzesè byeneme kelke pa nan depatman lwès la nan lekòl leswa nou pral distribye yo nan divès baz gang se èv spirityèl la sa humm bon se èv spirityèl mezanmi pi kounya pou dcpj ap chèche yo dcpj ap chèche yo pou fè kisa pou bali levanjil la tou ala traka pou lave kay tè papa. Yo gon mòd lè yo sote sou yo pat konnen si se tout bagay sa ki t yo pat konnen se tout sa yo te pote anba soutàn nan frè e sè byeneme yo ebranle yo fou yo kouri ekri epi pita dcpj pral di yo ebyen men dosye w wi ti konpè se sak rele tou manti pa fon se laj li laj se pasyans pou genyen ebyen frè e sè byeneme Hier, apre repòtaj sa avèk divès rapò baf mete deyò, nou pral konnen zèv spirityèl ansanm avèk moralizatris legliz episkopal t ap fè nan peyi Dayiti depi yon bèl bout tan, nou pa t konnen. Ebyen yè koze a pale e divès pè frè e sè byeneme yo ap chèche yo pou enplikas yo nan trafik zam ak bal san konte sa ki deja anba kòd pou zèv spirityèl frè e sè byeneme yo ap fè andedan peyi dayiti. Hum! Ebyen medam matmwazèl e mesye pi lwen hum! Monpè sila wap gade sou ekran an te fè konnen Legliz la pa t fè kòmand okenn kontenè. Chèche mèt kontenè a lajistis se pa nou menm. Ahan! Kiyès ki gen franchiz? Mwen menm, sou non mi vini? Mwen k gen zam yo k ap antre nan legliz? Je ne sais pas pèp ayisyen. Ebyen, monpè sa a ki te kouri mete nòt deyò di Legliz pa t fè kòmand, ebyen men jounen jodi a yo ap chèche l, frè e sè byeneme, pou l vin bay eksplikasyon sou pil konntenè ki rantre nan peyi a ki gen pil zam ansanm avèk pil bal. E ou raple ou jan ti pwovèb kreyòl la di, jou fèy tonbe nan dlo se pa jou sa l pouri. Donk lè yo kenbe mesye yo, se pa jounen jodi a yo nan zak malonèt anba raje a e frèzesè byeneme, madanm zimbabweyen an pral esplike nan bon ti mamit kòman laplipa moun ki nan tèt legliz episkopal se sikopat, se kidnapè, se gang, se kriminèl yo ye. Yo san kè, yo san fwa ni lwa. Zèv spirityèl y ap fè. Konprann sa. Ebyen, kote nou jwenn kanibal sa yo? Pa kache pou yo non. Pa sere pou yo non. Se mare yo byen mare. Gade. Konfime yo. Renouvle yo. Mete bagay pou yo. Kominye yo. Apre sa rele dcpj silvouplè. Kenbel kominyen l byen kominyen Bali zèv spirityèl la tou apre sa rele dcpj pou li Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa Donk medam matmwazèl se mesye pè sila a ki te nan lagonav se pa pou san rezon selon rapò baf la genyen plizyè konntenè ki debake nan Lagonav e se 2 pò yo souvan itilize, Pòtoprens ansanm avèk Lagonav. E mesye sa yo nan moman yo gen plis konntenè ki vini, legliz la nan moman l gen plis konntenè ki rantre, se nan moman gen enstabilite nan peyi a frèzesè. Lè sa a ebyen ou konnen tout moun ap kouri, talè m soti m pa ka rantre, gon w jan fouy la fèt se plop plop, yo delivre konntenè. E kontenè sa frè e sè byeneme lè yo rantre yo ki kote yo al mete yo se nan komin kwadèboukè epi kou l fon lè yo deplase ansanm ak yo pou ke yo al bay yo nan baz dèfwa w konn tande wi te gen de kontenè machandiz ki tap pase nan matisan bandi yo rale zam yo pran kontenè a yo antre ansanm avèl E machandiz ki te ladan wi. Wi machandiz pè a ansanm avèk bandi yo. Levanjil sali ke pè a ap bay gang yo. Eske w konprann? Defwa w konn tande kontenè ap disparèt. E pa machandiz sa w panse m panse a non. Non non non non non se zam ak katouch ki ladan yo. E lè w tande bandi a fin pran yo, li fin retire yo nan bwat, li mete yo sou prela, l ouvè yo sou glasi, apre sa pou l fè foto pou l di, gade timoun yo m fèk resevwa sa yo. Ebyen frè e sè byeneme, se konsa legliz episkopal simen levanjil la andedan peyi Dayiti. E koze yo pa fini la frè e sè byeneme, mwen envite w gade sitwayen sa a, Ou kapab wè yon mesye ki kenbe men yon dam, ou kapab di sa se yon foto nòs. Mesye w ap gade ki kenbe men dam nan, ki genyen brezo nan kou l tankou chat, mitan tèt li kale klere tankou timoun ki gen vè solitè a, misye rele Vundla, li soti nan peyi Zimbabwe. Gade vizaj li byen, Pase lapolis fè konnen tanto l nan Grandans, tanto l nan Sid peyi a. Veye l moun nan Sid, moun nan Grandans veye l, kote w kwaze avè l gade, ba l yon ti lam anvan w rele dcpj pou li. Li merite yon ti lam, ba li yon ti lam. Ou konn wè lè w ap fè lam nan, ou boukannen l, apresa w pile yon ti fèy bazilik asèl pou pase ladan pou ba li gou. Epi ou mete yon ti lwil tou piti. Ebyen gade, mete ti lwil, ti bazilik, ti piman pou misye. Apre sa rele dcpj vin chèche l. Gade vizaj li byen. Ebyen, frè e sè byeneme, endividi sa wap gade la se pa nenpòtre ki. Son gwo chòchè li ye. Pase si l ka fè madanm ni pwòp travay sa, monchè pou nou menm lap san pitye. E se pa pou san rezon ou wè legliz episkopal chak mwa ap dekese plis pase 30 mil dola ameriken pou voye sou kont li. Ase misye se pa ti sèvis li rann yo. E si misye ka fè pwòp madanm li sa, moun ki konn ap fè l dous, manman pitit li, ou pa bezwen rete kwè l ap gen pitye pou menm ki ayisyen l pa menm rekonèt ou son kote l soti, li vin travay pa bor isit. Humm. Dam sa a apre 11 ane maryaj, mari l te deplase soti nan peyi Tchad, li te rantre nan peyi Dayiti, ebyen mari a di l fòk ke li rantre ansanm avèk timoun yo pou vin viv ansanm avè l. Men nèg la te di l, nou ka fè yon si mwa konsa nan peyi dayiti, apre sa nou pral viv Miami mon amour. Eeeee les Etats Unis d'Amerique. Men, medam matmwazèl e se mesye, apre 11 zan maryaj ansanm avèk Voundla, Madanm sila a pat vrèman alèz e fanmi l pat janm vle wè Voundla yon jou, yo pa ka wè mesye a, yo pa ka pran sant li. Men li menm, li damou, li te pran angajman, li marye ansanm avèk mesye a. Men pandan onz ane sa a, se yon onz ane maswife, se onz ane vyolans, se onz ane enstabilite andedan maryaj la. Dam sa ki rantre nan peyi Dayiti nan lane 2014 vin jwenn mari l frèzesè byeneme. Kèk mwa apre, nou pral tonbe nan lane 2015, dam nan te deside ale lajistis pou l al pote plent pou Hound la. Hum! Lè l pral pote plent alepòk, genyen Monsenyè Zache Durasen Ki di madanm, ou pa bezwen al pote plent non. Nou ka jere sa, legliz ka jere sa frèzesè byeneme, kite kris jere pwoblèm yo dakò. Ebyen frèzesè byeneme, dam nan tande monpè vrèman, li pa pote plent pou voun la. Epi sa w tande a, nan lane 2018. li pral kite peyi Dayiti. E nan lane 2022 ki sot pase a la, li pral tande non ansyen nèg li ebyen site nan dosye trafik zam ak bal e otorite nan peyi a ap chèche l pou mete l anba kòd. Men depi lè l te fin kite peyi Dayiti, 3 pitit yo te rete nan men mesye a Ebyen li te fon kout pye nan peyi Dayiti pou vin chèche 3 pitit li yo. Lè ke dam nan tande la polis ap chèche Vundla pou enplikasyon l nan trafik zam ak bal, lè sa dam nan ki te ansanm avèk avoka l, li di avoka men sa m tap di w la tande. M te konn ap eksplike w dosye sa yo men w pa t vle kwè paske w te di m pa gen prèv. Ebyen jounen jodi a men prèv. Avedi frè e sè byeneme, se pa jounen jodi a dam nan t ap denonse Vounla e l fè konnen misye se yon sikopat. Frèz e sè byeneme, voundla sa wap gade la, avan menm li te debake nan peyi Dayiti, li tap travay nan peyi Tchad. Ebyen, de djob, li pa menm fè 3 mwa, yo revoke l pou malvèsasyon. Li tap travay nan ONG, yo revoke l pou dwèt long, pou visye. E frè se sè byen eme, Runda sa wap gade la, manman l ak papa l genyen 9 pitit. 6 gason, 3 fanm. Manman misye ki te mouri nan yon kondisyon difisil. Misye li menm li di lap vanje lanmò manman l, li touye 2 nan moun ki ta enplike nan touye manman. Pandan misye t ap kite peyi l, li t ap travèse sou yon fontyè pou l ale nan yon lòt peyi toujou an Afrik, ebyen dlo te manke pran l. Misye al wè yon divinò, lè l al wè divinò a, divinò a di l ebyen se gran frè w la wi ki fè dlo t ap pran w. Misye retounen Zimbabwe, li kenbe frè a, li maltrete frè a, etandone kote l t ap chifonnen frè a, te gen moun ki t ap pase, yo arive rache frè a anba grif misye sinon li t ap touye frè a deja. Donk, jou sa se sa k sove frè a, sa w tande, lajistis pral entèvni, misye pral vole kite peyi. Frè se sè byen eme vound la debake nan peyi dayiti e li pral komanse travay pou legliz episkopal nan lane 2011 e travay li pral travay nan legliz episkopal raple ou tranbleman de te a pase an 2010 epi an 2011 Vundla pral travay pou legliz episkopal. Misye te nome a tit chèf operasyon. Prensipal wòl li se te jere aktivite finansye administrativ ak resous imèn nan dyosèz la. E se otorite relijye ameriken yo ki te voye misye pou vin frennen dezòd nan administrasyon legliz episkopal nan peyi Dayiti. Donk frèzesè byeneme lè misye rive, li pral fè koze nan legliz, li pral simen levanjil la, li pral met lòd nan dezòd. E ansyen responsab la frèzesè byeneme Li fè konnen vrèman, gen te genyen dezòd nan administrasyon legliz la, dèfwa yon pè konn pran yon machin li vann, e kou w al pote plent a otorite siperyè, ebyen menm moun ki bò kote w la, y ap fè konplo pou yo asasine w, pou yo elimine w. Paske wap pale sa sak pase nou retire yon machin wap vin di oh nou te vann li nan move kondisyon. Ebyen frè se sè byen eme lè voundla vini yo ba li responsabilite pou l frennen dezòd li pral frennen dezòd pase li menm fò l achte pil zam ak pil bal li menm ansanm avèk lòt pè yo pou yo frennen dezòd dan le peyi pa sèlman nan legliz la y ap frennen dezòd y ap frennen dezòd nan kat kwen peyi a nan mete gwoup gang kanpe. Medam, matmwazèl, se mesye, nan lane 2017, dam nan ap pran brimad anba men voun la. Fi a di l pap rete Ayiti ankò, li vle ale jwenn fanmi l. Ou konn sa misye fè? Misye ranmase depi se dokiman fi a l sere yo. Ou pa ka di wap leve wap pati ou pa menm gen paspò ki entansyon ou. Ebyen sa fi a fè frè se sè byen eme, dam nan di l konsa sou pa ban m dokiman yo map avili w map mete w nan lari m pral lajistis map di men kisa wap fè. Ebyen, lè misye wè sa frèzesè byeneme, misye gon jan l ranka i i i, ou wè sa m di w la, on pye on dan l retire kò li mete l tou dousman. Yon jou swa, pandan dam nan ap dòmi li te kouche nan mitan twa timoun yo. E misye s on nèg ki tèlman pa respekte madanm ni. Li telman pase fi a mizè l konn vin avek lot fanm madanm ni tou la epi lap distrèl li konn vin avek lot fanm ebyen jan yo dil nan li konjigal la menm lap fè aksyon yo fi a santil paka sipòte ankò fòl kite relasyon an sinon lap mouri jou swa sa misye debake li menm ansanm avek chofè dam nan ebyen. Pandan fi a ap dòmi, li mare fi a byen mare. Ebyen, timoun yo ap gade papa k ap mare manman an men podyab yo pa ka fè anyen. Ou konn sa l fè? Li vide asid silfirik sou fi a. Sa vle di, po fi a ap boukannen, fi a ap rele anmweyy, l ap vide asid. Ebyen, lè misye fin vide règ asid li tòtire fi a, l bat li byen bat. Li kite fi a tankou yon kadav pase l pa tande l fè bri ankò. Poutan fi poko mouri frèzesè byeneme, dam nan pral pran telefòn li pou l rele fanmi l pou l di l men pou l di yo men kisa ki pase l ansanm avèk Vondla. Non sèlman l avèti fanmi an, l avèti divès lòt responsab tou nan legliz la. Voun la pral kòmanse pè, ebyen frè se sè byeneme rapidman, li pral pran fi a l al lage l nan lopital lespwa. Lè l fin lage fi a nan lopital lespwa, li vire do l l ale, Menm prezante l pa prezante tèt li pou l di m se Marie Orgue. Li just lage l nan lopital la san devwale idantite l li vire do l l ale. Lè medsen yo nan lopital Lespwa wè aksyon sa, yo di kèt nou pap ka kenbe dam nan la non sinon l ap mouri. Rapidman yo transfere l bay Medsen San Fwontyè. Rive l rive nan Medsen San Fwontyè, frè e sè byeneme, nan lopital sila dam nan pral pase 14 jou, Medsen San Fwontyè di, he, ka sa a li twòp pou mwen, kout ke kout, fòk ke dam nan rantre Lèzetazini Damerik pou ke l al pran swen. E ou kapab gade imaj la la a. Donk frè se sè byen eme a e vizaj fi a ki boukannen ak asid dam nan defigire konplètman. Ebyen frè se sè byen eme sa ki pral pase nan dosye a. Lè ke Rundla pran l, li lage l nan lopital la, lopital pral transfere l nan lòt lopital. Bagay la difisil pou dam nan, li pral fè apèl ansanm avèk fanmi l, li di fanmi m silvouplè sipòte m pase bagay la difisil. Ebyen frè se sè byeneme, dam nan esplike se gras ansanm avèk papa l ki son nonm ki trè trè enfliyan nan politik nan peyi Tchad, nan 24 èdtan ki pral fè l jwenn yon paspò pou l kite peyi Dayiti pou l al pran swen Ozetazini Damerik. Pandan dam nan nan lopital, medam matmwazèl e mesye, Lè l fin vide asid sou li, dam nan rele legliz episkopal pou l kapab ede l, paske li viktim de yon anplwaye legliz la, se mari l men l ap travay nan legliz la kòm etan done legliz toujou ap preche moun liminite, renmen pwochen w, bon samariten etsetera. Epoutan legliz episkopal pa fè pati de moun sa paske anba soutàn pè yo se gwo galil ki genyen, pa nan rans. Ebyen sa ki pral pase nan dosye a, adje lavi sa o. La dam nan mande legliz episkopal pou edel pase chak jou wap pase nan lopital la fò peye kabann e fi a pa gon goud. Legliz episkopal ap pase dam nan nan tenten yo fèmen sou li. Dam nan pral kontakte. yon avoka nan peyi Lèzetazini puiske dam nan li nan liy dwa tou. Avoka sa a ki spesyalize nan dosye dwa moun pral rele legliz episkopal nan peyi Dayiti pou di l gade, ou wè si nou pa pran swen fi a ki lopital la, m ap debake nan Nasyonzini m al pote plent pou nou. Legliz episkopal fè eeh! Y a danje la o! Ebyen frè se sè byeneme, legliz la pral mete yon nòt deyò pou di oo! Mesye sa a ki rele Vundla a, li t ap travay pou nou men nou pa rekonèt li ni an pent ni an penti. Li revoke! Alò si l revoke, nou pa dwe madanm ni anyen. Pandan yo di ke yo revoke Vundla, men Vundla toujou la, lap travay ansanm avèk legliz episkopal. Lap woule machin, li nan kay, tout bagay frè se sè byen eme. Malgre antant fanmi fi a, sè fi a, te genyen ansanm avèk Vundla pou l remèt fi a dokiman pou fi a kapab kite peyi a, li pa ba li paspò. Se yon lòt paspò fanmi fi a degaje yo yo fè pou dam nan kapab jwenn li nan peyi Dayiti pou l kite peyi a pou l al pran swen Ozetazini Damerik. Ebyen medam, matmwazèl, e mesye, kote dam nan pral konprann tout bon vre konfyolo ki egziste ant legliz episkopal ansanm avèk Voundla, se nan lane 2018 lapwè legliz episkopal son ekip koken ki fè pati de tèt legliz la frè e sè byeneme legliz dè zodasye la repiblik dè koken ki rete andedan legliz sa kap fè malvèsasyon nan lane 2018 voun la pral voye divòs bay dam nan. Lè l voye divòs bay dam nan, adrès vound la itilize ki nan divòs la frè e sè byeneme, se yon adrès legliz episkopal. La dam nan di kèt men pou ki sa? Te kwè legliz di l di ke yo pa anafè a misye ankò, misye pap travay pou yo. Lè dam nan rele legliz episkopal poul mande eksplikasyon kòman fè nou di vound la pap travay pou nou epi nou toujou kitel ap itilize adrès nou legliz episkopal pat pete nan koton bali santi. Donk, medam, matmwazèl e mesye, ou kapab konprann relasyon legliz episkopal genyen ansanm avèk Vundla sa a, se pa yon ti koze piti. E chak mwa, plis pase 30 mil dola soti nan kès legliz al tonbe sou kont an bank ti konpè a. E pèp ki gen divès kont bankè ann Ayiti kou aletranje, li gen youn ki gen plis pase yon milyon de dola sou li. San konte pil kay li gen nan peyi Dayiti tankou aletranje. Èske w konprann dosye yo frèzisè? Men ou kapab raple w brimad Jovenel pran anba men legliz, anba men pè a soutàn nan seri de desizyon ke l ta pran Frè se sè byen eme gade dènye imaj sa sa se lè dam nan kòmanse bon ou ka wè li pa ret vizaj ankò li pa ret po bouch ankò nèg la boukannen l gade gade sousi se kòmsi son plastik ki nan figi dam nan gade non li boukannen l ansanm avèk asid silfirik. Lè moun nan lopital lap pran son bagay la pa bon legliz episkopal di ebyen misye pap travay pou nou nou pa dowe madanm ni anyen sak pase ni vound la ni responsab legliz la se 31 21 menm ten an se menm psikopat se menm kriminèl yo Eske w raple w deklarasyon sa yo? An nou swiv ansanm. Sa ou kapab pou nou ka rive viv tankou moun e w ap fè preche pou vin delivre nou anba esklavaj lavi chè, anba lanmò pa bal, anba ensousyans ak endiferans chèf ou mete k ap dirije nou yo. Bondye Papa, menmsi lamizè ak ensekirite anviwonnen nou toupatou, nou rasanble isit la nan Legliz Kris ou a, nou menm pèp, nou menm mèt, nou menm chè frè, tout kretyen katolik kou pwotestan, tout vodouyizan, tout pitit sòyèt ak tout pitit Dayiti, pou nou lwanje non ou, pou nou fè konpliman pou ou, E di ou mèsi pou tout mèvèy ou fè nan lavi nou nou menm si nou santi nou febli menm si de tanzantan nou santi nou abandonnen Bondye Granmèt nap tann sekou nan men ou e se ak sekou ou nou sèten nap delivre nan yon ti tan tou kout. Soti nan kò nou an! Soti nan kò nou an! Sa kap koule kounya l pa san silvouplè? Adje lavi sa o! E sak rele konplo pi rèd pase wanga wi pèp ayisyen. Sa kap koule kounya èske se pa san? Banm ti limyè pou m konprann. Son apranti diktatè li pa serye pou antre nan konstitisyon peyi pou sape l konsa ou vle enpoze youn avèk tout fòs ou e sak ladan l iminite w bay pwòp tèt ou pouvwa se bay yo bay pouvwa se pa pran yo pran pouvwa. Li bel tou defini sa imilite a epi pou dwa ke m genyen pou m fè sa m vle. M ka bat moun jan m vle, m ka arete moun jan m vle, m ka piye jan m vle, m ka vòlè jan m vle, m ka egzile moun jan m vle, m ka met moun nan prizon jan m vle, ou pa ka fè m anyen paske m gen yon kouvèti legal. E menm lòske m pa chèf ankò, Sam fè yap fèl nèt pa gen pousuit jidisyè alò ou dim nou dakòl alò entèlektyèl yo kila nou dakò sa chèf yo kila nou dakò bagay sa nou dakòl wè monchè ann dakò sa bon moun pa dakò avèl ou men ou dakòl tou si w dakò avèm ou men ou pa konn li ou byen ou li men ou pa konn li ou pa konprann sa w di m pa kapab dakò ak sa. Eeyy m bray fè legliz pam lakay mwen pèp ayisyen la dezobeyisans lensekirite patati patata enben moun mouri pi rèd nan peyi dayiti plis pase 10 masak fèt nan espas 20 mwa humm humm la dezobeyisans sibil lensekirite kote nou Gen moun kap mouri yo te demisyone li demisyone li tounen ankò bagay la gate li demisyone kisak gen la nèg la ap regle li paka demisyone a dim sa. Sa ap regle. Evèk di w ale. Pwotestan di w ale. Vodouzan di w ale. Sosyete sivil di w ale. Sektè prive di w ale. Komèsan di w ale. Vagabon, tout moun di w ale. Moun serye, moun de byen, tout moun di w ale. Sa w ap ret fè? Yo di w demisyone, ebyen se moun yo ki te vote w, yo di w kite sa, kite sa. Pa gen gwo kòlèt nan sa. Sinon wap gen anpil pwoblèm pou dòmi pou manje. Menm si w fimen ti pay, menm si w bwè gwo grenn, ou pap ka dòmi paske konsyans ou li pap anpè paske ou ap kòmanse gen twòp mò sou konsyans ou. Ebyen, nap kontinye fè mò met sou konsyans lòt. Apa nou ret la nap viv nan peyi a. Heheyy! Kounya la li enpòtan pou dcpj kontinye mennen ankèt pou konnen eske pa gen moun nan sosyete sivil la ki fè pati de rezo kriminèl sa. Paske si monpè ap touche 300 mil goud chak mwa nan palman, Eske kounya la pa gen divès senatè ki an konivans ansanm avèk legliz episkopal kap finanse gang andedan peyi a? 300 mil goud sa se pou fè kisa? Se pou kisa l touche l? DCP silvouplè kontinye travay mi amour. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Humm. Sa ye lè wap eseye konprann legliz kap preche w liminite, lasajès, renmen pwochen w, ay lè wap eseye konprann dosye a wi epi w paka konprann epi wal tonbe sou videyo sa, ou vin konprann tout bagay, bagay ou pata panse, ann gade ansanm. Wi, legliz episkopal kap preche lepèp, legliz episkopal andedan ti bwat la. Hein lap yap rale lepèp yap ra l rale lepèp wi ki fè lepèp rantre epi vrala linpinite yap preche w wi bon samariten men aksyon legliz pa gen pwoblèm legliz kontinye konsa tande ebyen se konsa bagay la ap pase lè map eseye konprann Wòl legliz nan dosye ensekirite a pèp ayisyen men kòman m wè l. Ala traka pou lave kay tè. Ou raple w prezidan Jovenel Moise lè l te pran desizyon pou koupe franchiz legliz ki nan kontrebann sa k te pase nan peyi dayiti. Bon m fè w reviv moman sa non. Se enpòtan. Ban m yon peyi sou latè ke w ka di ki pran wout devlopman san l pa gen kouran, san l pa gen wout, san l pa gen dlo. Ban m yonn. Si nou konnen l, nou ta renmen rele l eksepsyon. E kant sitou peyi Dayiti, m pran legzanp peyi nan Amerik Santral yo, m vle pale de Gwatemala, Ondiras, Salvadò, eksetera. Se de peyi ki gen de politik piblik depi dizan Yo pran tèt yo an chaj, yo di, Bon, fòk mwen gen kouran lakay mwen, fòk mwen gen wout lakay mwen, fòk mwen gen dlo lakay mwen. Men se pa de, se de peyi de, devlope, gen nan yo se de peyi ki an vwa de devlopman, gen nan yo se de peyi pòv. Men, nou menm nan ka pa nou, gen de gwo desizyon pou nou pran, nou pa janm pran yo. Èske se kapasite a ki pa t genyen? Èske se vizyon an ki pa t genyen? M panse ke. Se dezyèm nan. Vizyon an se li jodi an e fòk nou gen, non sèlman fòk gen vizyon an, men la vision doit être partagée e dezyèmman moun ki pran vizyon an fò l asime l. Nou menm au plus haut niveau de l'Etat jodi an, nou pran desizyon an, nou gen vizyon an, pou m di w pa gen anyen de tatonman ladann, nou te klè, nou di peyi a bezwen 6000 kilomèt wout, nou menm nou mize sou 4000 kilomèt. Nou di peyi a bezwen kouran 24 sou 24, li bezwen yon rezo elektrik nasyonal, nou mize nou pou n kite rezo elektrik nasyonal la pou n kite kouran 24 sou 24. Nou di peyi a bezwen dlo pa egzanp la la zòn metwopolitèn ki gon bezwen de 330 mil mèt kib dlo chak jou pou l konsome atravè DINEPA zòn metwopolitèn nan pwodui 130 mil mèt kib. Sa vle di nou gen yon defisit 200 mil mèt kib. San nou poko menm pale de endistri ki gen nan zòn metwopolitèn nan. An n pale de franchiz yo kounye an, Mesye le Prezidan. E genyen sipresyon de franchiz, m ap di total, suivan nòt Sekretè Deta a la Kominikasyon an te voye sou rezo yo, rezo Whatsapp patikilyèman. Gen moun ki estime ke sipresyon de franchiz yo s on atak an règ fwontal a legliz katolik jodi an ki mande pou w ale. Donk ou siprime franchiz yo pou w ka reponn a legliz katolik k ap mande pou w kite pouvwa w lan. Mwen fè klas mwen. Talè wi, talè. Èske w tande? A vè di Jovenel ki elimine franchiz la se paske legliz ap mande pou prezidan ale tandiske yo konnen epa vre e zak malonèt yo ap regle anba raje a anba soutane yo frèzè sè byeneme se kontrebann sèlman ki gen ladan. pri menm otou di non kay frè m son je jenòm legliz se li di e relasyon m avèk plizyè wo plase nan nan legliz li kòdyal kòman w plis fò nou peyi a se bagay sa yo fini ayiti nan antagonize de moun antagonize de zenstitisyon epi kòman pou fè leta paske fò sa sa se m pale de relasyon pèsonèl mètnan ann al nan relasyon enstitisyonèl, fòmèl, antre Leta ayisyen e Leta di Vatikan. Dayè, se te premye Eta ki rekonèt endepandans nou an 1860. Sa vle di, se nò, jodi an kòm prezidan, m menm pou m di w ke nou genyen yon rekonesans istorik anvè le. Vatikan. Paske se premye eta o mond ki te rekonèt endepandans nou. Kòman pou jodi an 2 moun ap chèche pou antagonize prezidan an avèk legliz pou di ke mwen menm gen yon pwoblèm pèsonèl avèk legliz. Nou pa, kòman pou w rete pou ta di ke mwen mande koupe franchiz legliz. Sa n'existe pas. Nou pa, dayè m pa konn eske nou li rezolisyon an. Nou li l pou nou konprann ke jodi an, pa gen afè koupe franchiz legliz ki gen yon stati patikilye pa rapò a franchiz li genyen. Sa negziste pa. Mwen vle pou nou konprann afè franchiz la byen. Peyi a pandan preske 30 dènye ane yo, leta è pri an otaj pa yon sektè mafye. M te pale de 5 pwoblèm peyi a genyen. Jodi a mwen wè tout kalite sa k ap di. Men nou menm, sa k enterese nou, se pa rete pou n fè de sopoudraj. Fò n ale dirèkteman pou n defann enterè pèp la, enterè peyi a. An n ale nan afè franchiz la. M pran yon pwodui nan afè franchiz la. Ke ou genyen yon pwodwi fème, ke ou gen pa egzanp 5 moun ki kòmande l, ki kòmande pa bato. M pran asye pa egzanp. Ki enpòte l. Ki enpòte l. Mwen voye fon ankèt, lè m gade rezilta ankèt la, men yon ankèt de teren. Al pran pri tòn dasye pa Lè m gade rezilta a, konparezon pri yo, gon sòt de debalansman nan pri. M mande sa k pase? Kòman pou yon moun ap vann yon tòn asye k diferan 50 dola parapò a lòt e tout moun achte menm menm kote? E se lè sa a nou kòmanse fè yon ankèt Sa m di a bay gen petèt enn an edmi, pou n al gade pou ki sa sa kon sa. Lè nou gade nou wè gen de enpòtatè, lè yo enpòte, yo enpòte pou de moun ki gen franchiz, epi fè sa ki kòmande an franchiz la, nou pèdi wout li. Sa vle di nou pa, nou pa rive jwenn. Tranche. Trasabilite. Trasabilite l. Sa vle di se fè sa a, k ap fè yon konkurans delwayal avèk lòt moun ki yo menm respekte. Lalwa, peye taks yo nòmalman, fè sa a se li menm, e akoz de ki sa? Akoz de yon franchiz kon ke yon moun genyen. Men eske jodi a nou ka di lè nou fè vle fè fas a sa, nou ka rele l se atak n ap fè kont yon gwoup pa rapò a yon lòt? Non. Okontrè, mwen menm mwen di li. Pou pou byenfè ke legliz fè pou pou peyi sa a, m vle pale de legliz katolik, edikasyon, an matyè de, de, de, de, de, de, de, de, de moralite, tout sa ke legliz fè pou kòman jodi a pou mwen menm kòm prezidan, epi se sa m ta rete m di pou m apral antre nan bra de fè ki pa ta pral mennen peyi ankenn kote, dayè fò m di, fò m di nou sa yo pa mennen nou, nou wè se li m ap preche depi jou 1, nou pa ta, nou pa ka antagonize. Peyi a. Peyi a pa divize. Li dechire. Kounye a nou rive nan yon sitiyasyon se koud pou nou koud li. M pa ka rete pou m ap antagonize. Men, pou afè franchiz la, depi yon nèg te konnen ou te gen yon franchiz nan men w, ke ministè finans te ba ou, se rakèt ou t ap fè avè l, nou koupe l. Kèlkeswa moun nan. Frè se sè byeneme m vle w konprann. Sa vle di la a, legliz ki genyen franchiz li, k ap fè kontrebann. Pa egzanp, gon kantite fè w al achte aletranje, epi gen moun ki achte fè a se pou l fè biznis pou l vin vann, pase legliz ki achte a, legliz pa nan revann fè, legliz pa fè biznis, pase lè ke ou gen franchiz, gon kantite lajan ou ka peye konsa tou, ka pa peye leta. Ebyen sa ki pral pase nan dosye a? Sa vle di, yo fè kòmand fè a, men yo fè l pou yon seri de moun, e yo pral vann li. Lè kòmand sa a debake, medam, matmwazèl, e mesye, pa bliye, moun ki achte l, ki boule tout etap yo ki peye leta, donk gon pri l pral vann li sou mache a. Men, moun ki gen franchiz la li menm, ki pa peye leta, gon lòt pri l pral vann li. Donk kounya la frères et sœurs bien-aimés, gen kote ou pral achte fè, lap koute pi chè, gon kote li mwen chè. Sa vle di, gon kote ou rive ou jwenn 50 dola sou li, gon lòt kote ou rive gen 50 dola k retire. Donk prezidan li menm lal bouske poul konnen kisa k lakòz. Ebyen se legliz ki rantre nan kontrebann Kòm yo gen franchiz gon seri de moun kach te fè pil pas anba franchiz yo pa peye. Donk kounya la lòt moun ki peye leta nòmalman se li menm ki vin viktim pase fè a ret nan menl li oblije ap pèdi sou lajan tanzantan pase lè kò fin fè kòmand la pa legliz la fin vann anvan pasel mwen chè. Li menm li pa peye leta, ou menm kap peye leta, wap kenbe, kenbe, kenbe, kenbe. Lè w wè machandiz la pre te nan mou, donk wal pran pri a lòt kote, sa w fè? W oblije lage l nan likidasyon. Donk chak lè wal achte fò w pèdi kantite w, yon kantite lajan sou li. Alafen yo dekouraje w. Sèl yo menm sèlman kap rete ladan. Nan kèlkeswa sektè ke l ye, nan kèlkeswa enstitisyon oubyen pouvwa ke l ye, ke l nan pouvwa egzekitif, lejislatif. Aktif jidisyè ke w nan kèlkeswa enstitisyon ke w ye. Depi w gen yon franchiz, se rakèt ou t ap fè avè l pou w fè pri machandiz ou mete dezekilib ladan l, nou koupe l, li pa egziste ankò. Men ou di tou gen de sektè, gen de zòm dafè ki kontwole pa egzanp ladwàn. E moun sa yo ta pwòch ou? Antouka se, ban m reponn ou sa. Un président qui se respecte ne peut pas avoir d'amis. Un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Zanmi m jodi a se pèp la. Se li ki te ban m pouvwa. Sa map map pou m pou m m ba w li kounye a pou m di w lè w di m ke do la dwann se pou moun. Direktè sa m mete a la a, map ba w yon anekdòt sou li. M ta pral pati m pral nan Nasyon Zini. Mwen rele misye pou m konprann la dwann. M fè misye chita, misye fè 2 zè tan lap pale. M ap pran nòt. M ta pral nan Nasyonzini m di w, se an septanm 2018. Lè misye eksplike m dwàn nan, m vin konprann se yon sèl jan pou n sove ladwàn ann Ayiti, se yon refòm ki pou fèt ladan. Paske misye di m ke sa, lè m pran dezèdtan m ap pran nòt, ke bagay la grav anpil. Lè m konprann nan sa misye te di m. Anvan m pati, mwen rele minis de titèl ladwann nan, mwen rele sekretè jeneral konsèy dè minis lan, nou fè yon arete, mwen nome misye pandan m ale. Sa vle di m siyen epi m ale. Misye pa t menm konnen si se li ki direktè ladwann. Ou gen dwa te fè yon entèvyou avè l si l vle ba w verite. Se lè yo rele misye pou enstale l. Misye mande, se mwen ki direktè? Misye pa t konnen se li ki direktè. Sa vle di, mwen pa gen pèsonn. E pa t gen bakòp palmantè, bagay konsa? Mesye Romel Bell mwen di w ke mwen rele paske mwen chita pou kont mwen pou m t ap chèche kiyès ki konn dwàn paske se jisteman nan sa w te di a depi w rale yon moun pou w mete l direktè se moun yon moun li ye. Ela l di a. Epi Romel bèl sa. Adje lavi sa o jounen jodi a. ULCC rapò vòlè. Nèg la gen lajan l gen lajan l gen kay. Lèzetazini sanksyone l nan kòripsyon nan detounen lajan mezanmi moun yo vòlè yo vòlè sak pase menm ki fè yo ka bon moun epi 3 semèn sifi pou yo pouri nan dènye nivo a. Sete un choix du president de la republique mwen fèl e jodia misye fòm di li refòm nap fè a trè timid hein san ke misye pa fè bwi misye kolabore avèk antite ke nou mete kap travay pou fè refòm global, gwo refòm ke nou bezwen fè nan sa. Paske pi gwo pwoblèm peyi a an matyè de dantre dajan, se fuit ki gen nan dwàn nan. Tout moun ap pale de fwontyè. Men gen, se pa, se pa fwontyè sèlman. Dwàn nan gen pwoblèm tout kote. Sa vle di se pou sa, se pou nou manyen l nan tout estrikti li. E se sa kap fèt la kounye a. Sonjan pou nou mete yon sistèm ki byen etabli menm jan ak tout peyi, jan ladwann kontwole, sa vle di si l le fo pou genyen dè scanner a travè antrepò yo, dayè m konnen yo yo pale de sa tou, ki pou fè ke lè konntenè vini se pa de verifikasyon fizik k oblije fè l pase nan kon nan yon scanner pou konn tout sa k anndan konntenè a. Tout refòm pou nou fè ki pou pèmèt pou dwann nan vin pèfòman nap fè l. Monsieur le Président, ou prezante plus d'une fois le peuple haïtien kòm zanmi w, ou di w pa gen zanmi, si w gen zanmi c'est le peuple haïtien e w di w aux côtés du peuple haïtien. Mis à part drapo yo k la a ki se senbòl leta, ou menm tou w senbolize leta a, pèp la li genyen leta a kòm zanmi, alors que pitit li pa ka al lekòl jodi a, fait face à insécurité, li pas qu'à manger. Est-ce que vous va reconnaître Jovenel Moïse, vous-même, lorsque vous vous regardez dans, une glace, comme un très mauvais ami du peuple Ma eh, M'a toujours comme chef d'État, m'assumer toute misère peuple là. M'assumer toute privation. M asime tout sa l genyen kòm fristrasyon. Men kòm chèf deta tou m ap di w li m asime pou refòm nan pou l kòmanse jodi a e se li m ap kòmanse fè la. Pou ke sa w sot di m nan, timoun sa yo ki fini lekòl ke ministè komès fon konkou pou yo, li gen 3 mil dosye k enskri Sa vle di 3000 plan dafè e jiri a ki pat gen nenpòt reki te gen 2 moun kòrèk ladan l chwazi 150 pou yo te prete yo ant 250 mil goud a 2 milyon goud mwen menm mwen t ale nan triyonf le 10 oktòb 2018 m fon bèl diskou an pansan ke sistèm nan sistèm finansye pral prete yo kòb. Pandan map pale avèw la se 8 ki jwenn ki jwenn kòb prete. Jodia m pran desizyon pou ke anndan lona gen moun sa vle di prèske 75 pousan kòb prè e plasman lona 75 pousan wi nan men mwens ke 25 moun ak enstitisyon. Rès 25 pousan nan men prèske 40 mil moun. M pran desizyon Jodi an pou m di ke Enterè ki ta 3 pousan yo, fò LONA a travè ki sikilè Bank Santral ajiste yo a 20 pousan. 17 pousan an, se pa, nou pa sible pèsonn. Se pa pran nou pral pran pou nou di l nou al mete l nan sa k pa sa. Nou gen tan evalye l l ap prèske anviwon, dizon plis de 800 milyon de goud. Timoun sa yo, a pati de semèn pwochèn m pran desizyon pou ke menm LONAS sa a ki prete 75 pousan kòb li ak plasman l bay 25 moun ak enstitisyon, 150 timoun sa yo fò yo jwenn lajan an. Paske apre 12 mwa, m ap pale don pwogram ke petèt m kwè nou konnen ki rele PAPEJ. Ki te gen 150 plan dafè. Lè m mande rapò a, m rann mwen kont ke rapò sa a, se 8 moun sèlman ke yo bay kredi ladan l. Gen 142 yo, yo pa jwenn kòb. Se pou sa, lè w pale m de mizè pèp la, de privasyon l, de ensekirite ke l ap viv la, mwen di w kòm chèf deta m asime l. Men kòm chèf deta tou, Sistèm sa a, sistèm peze souse a, jodi a kòm chèf deta m pran angajman, jan m te pran l devan l nan kanpay elektoral la, mwen kòmanse e men mwen eskize m ankò devan l pou m di l ke m pran tan, se li k souvren, pèp la se li k mèt pouvwa l, pouvwa k nan men m nan m pa ka kenbe l pou toutan, e pou li l ye. Lè lè l rive pou m ba li remèt li pouvwa l, se remèt li pouvwa l, pèp ayisyen an. Men. Jodi a pozisyon kote l mete m nan la tou, pa gen pèsonn k ap pran l pou fè manipilasyon nan tèt li, pou fè l konprann ke mwen l te chwazi, ki sot nan zantray li a, m vin kont li jodi a. Se pou m di w ke jodi a, desizyon sa yo m ap pran m pa t konn pale, jodi a m pran desizyon pou m di tout sa m ap fè. Pa egzanp, Papèja, timoun k ap tande m la yo, Se prèske 150 antrepriz wi ke yo monte, legal hein, ki gen prèske 700 timoun, jèn timoun ki sot nan inivèsite, briyan hein, ki yo loreya, sa vle di nan konkou a se 150 premye yo. Map di yo, a pati de semèn pwochèn, gen moun ki pral kontakte yo, pèsonèlman. pou yo antre e map mande yo lè konsa pale sou rezo sosyo pale pou yo rive nan zòrèy mwen si pa gen moun ki si nou rive ann di samdi pwochen pa gen moun ki kontakte nou pou m pou yo rive nan zòrèy mwen pou m tande yo pou m tande ke moun pa kontakte nou ki pou pèmèt ke 142 pwojè k rete yo yo finanse men ak ki kòb avèk enterè ke nou ogmante. sou 25 antrepriz avèk moun ki gen 75 pousan pòtfèy kredi Lona nan men yo. E direktè Lona a la ap tande tou, lajan sa a, menm lè premye mwa enterè a l poko touche l, paske m konnen se apati de premye novanm ke to denterè ki ogmante a li ap efektif, l ap oblije nan fon Lona a pou jwenn yon kòb ki pou pèmèt nou finanse jèn sa yo, epi ofiramezi ke enterè a ap monte na ranplase kòb la. Banm fè kesyon m nan pli dirèk Mesye Prezidan, ki lè lekòl ap relouvri nan peyi a, paske le peuple haïtien pour vous répéter li gen yon gwo zanmi ki se ou menm ki se chèf deta. Lekòl se li menm ki fiti tout yon nasyon. Menm an tan de gè, gen de kote, yo fè de espas menm pou gen yon sirèn lè yo bay li pou timoun yo pou yo antre. Men, sa k ap pase a, mwen klè pou m di ou ke lè nou ap sibi nan peyi a yon geriya ibèn, Leta o pli wo nivo pran chaj pou nou kapab kontrekare geriya ibèn sa a. Paske fò n pa bliye nan lari a genyen moun ki ap manifeste pwoblèm reyèl yo e nou menm nou tande yo. E se pou sa ou wè e se moun sa yo, se yo k fè ke nou pran kouraj nou a de men pou nou pran desizyon n ap pran yo. E desizyon ke nou pat konn kominike sou yo, nou deside kominike sou yo kounye a. Men m vle pou w konprann tou, nivo gwoup ame ki gen nan peyi a, li ensoutnab. E se pou sa, o nivo lapolis, n ap travay pou ke gwoup ame sa yo, nou rive kontni yo pou serenite tounen nan peyi a, pou lekòl, sa w sot di a, ka ouvè. atravè tout peyi a. E m vle pou enfòmasyon pa w pou m di w, se pa nan tout peyi a lekòl pa ouvè. Mwen vle sa klè. Gen anpil depatman nan peyi a ke lekòl ouvè. E menm nan depatman Lwès la, gen plizyè kote lekòl ouvè. M vle pou sa a, pou tout moun konnen l. Men, nou menm, zòn metwopolitèn nan, avèk sètèn gran vil nan peyi a, ke lekòl poko fonksyone nan yo, Poukisa rankont sa a se egzatteman pou te pote repons a kesyon ke w sot poze a paske nou ap bat pou nou kreye yon sinèji antre 3 otorite lejitim sa yo ki la pou asire sekirite peyi a pou yo menm pou yo pran responsabilite yo pou timoun yo yo ka retounen lekòl kòmsadwa nan tout peyi a men m vle di l ankò pou nou ke ta vin debake nan peyi a pou garanti sekirite e ou ankò pou ta ranfòse sekirite w. Ki sa k genyen de vrè ou de reyèl nan enfòmasyon sa a? Bon, kesyon an se yon kesyon ki gen plizyè volè. Ban m reponn o premye volè a. Èd alimantè a. Èd alimantè la. Ban m di w li wi, atravè ministè Afè Etranjè a, le minis dè Zafè Etranjè a ekri a son nomològ ameriken pou l di l ke fas a kriz sosyopolitik ke peyi a ap konnen an, li pral debouche, nou prevwa ke li pral debouche, paske dirije, ki sa l ye? Se prevwa. Li pral debouche sou yon kriz. imanitè egi, nou gen tan antisipe pandan nou menm n ap fè efò pa nou. Pa egzanp, nan 2 semèn ki sot pase a, nou distribye atravè tout peyi a 80 mil sak de ri, de rasyon sèch alimantè. Nou ouvè 153 restoran kominotè e n ap kontinye ouvè restoran toujou nan plizyè zòn kote moun ki pi fèb yo ap viv atravè tout peyi a, ke m kwè y ap travay pou si yo gen fayèz gen pwojè pou. pou kontinye ouvè, men nou gentan genyen pli de 100, 100, yon santèn de restoran k ap mache deja. E nou fè distribisyon, ou te wè l nan Lagonav, ke nou, nou, nou, nou te fè distribisyon manje, e nou ouvè 2 restoran sou Lagonav. Sa fè ke nou menm nan bò pa nou, se pa ke nou mande èd imanitè, nou pa kòmanse travay. Nou kòmanse travay avèk lè mèg resous ke n genyen pou nou vini an èd a popilasyon an. Ou wè ke gen de. Kwizin mobil malerezman nan mouvman sa yo ki fèt la gen anpil kwizin fayès ke de endividi mal entansyone loudman ame ta ale yo tire sou yo ki andomaje yo. Antouka, frè se sè byeneme janm toujou renmen dil, Ayiti dictature, c'est l'appel des Antilles, Ayiti demokrasi, la République des coquins, sèl vòlè yo kap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara. Nap fè plas a Vwadlamerik, pras enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Lapawòl, Nou pral retwouve kolaboratè nou Valerio Senlwi. Valerio Senlwi ki sou plas. Valerio Senlwi, se tankou yon paj listwa k ap ekri jodi a, Nouyòk, nan yon okazyon spesyal. Toutafè Jaklen. Nouyòk fè listwa, se yon jou istorik pou demokrasi amerikèn nan e pou abitan katye Nouyòk yo, piske jodi a Nouyòkè yo asiste avèk yon gwo evènman ki fèt nan vil la. Nou kanpe devan pa pòt alò pa dèyè dom nan la, se youn nan pòt antre tribinal sa a, tribinal sid vil Manhattan nan, kote ke ansyen prezidan Donald Trump te antre. Li pa soti nan pòt sa a, li soti nan yon lòt pòt men maten an, vè 2 zè, li te antre nan pòt sa a e yo te wè l antre andedan tribinal la avèk yon kostim ble fonse, yon kravat wouj. Li te voye alo bay fanatik li yo ki anfas tribinal la. Nou di yo se yon plas, yon park ki genyen 2 bò. Yon bou, yon bò se fanatik Donald Trump, yon lòt bò se moun ki pa dakò avèk ansyen prezidan an. Jounen jodi a li fè fas avèk akizasyon ke yo te pote kont li. N ap raple ankò yon fwa ke se pwosekitè vil New York lan ki se mesye Alvin Bragg, n ap di ke se yon demokrat paske anpil moun nan opinyon piblik an fè konnen le fèt ke se yon demokrat ki pote akizasyon sa yo, yo kesyone entansyon pwosekitè a. Men de tout fason, anpil moun menm nan park sa a kote nou ye a la, sou plas la, anpil moun gen pankat. avèk gwo bandwòl yo ki fè konnen ke jounen jodi a se yon jou istorik paske pèsòn moun pa odesi de la jistis. Se youn nan gwo slogan ke nou wè Jaklen k ap emèt, k ap soti nan moun k ap manifeste yo, moun ki sètènman kont prezidan, ansyen prezidan Donald Trump lan. E prezidan an li menm, ansyen prezidan an nou di pito antre andedan tribinal la, nou konnen ke li plede non koupab ansanm avèk ekip avoka li yo ki gen alatèt li Joe Tacopina ki li menm avoka sa ki te di li ta pral mande e jij yo pou yo retire tout akizasyon sa ke yo retni kont ansyen prezidan an. Li plede non koupab fas a 34 chèf dakizasyon ke yo devwale ba li jounen jodi a. Prezidan Johnson di talè a la li soti, li malerezman pa soti nan menm pòt sa ke li t antre an, sinon voa Kreyòl t ap prezan pou nou pran imaj yo. Li soti nan yon lòt pòt. E piblik lan, nou di di mwens fanatik li yo ki te la, ki t ap tann aske prezidan an soti pou yo ta wè l soti, yo pa t gen chans sa a. Donk anpil nan yo jiskaprezan sou Park, nan Park lan, nan plas kote nou ye a la a, e pa dèyè do m lan la a, e di mwens anfas mwen, se yon gwoup moun ki yo menm vini, te vini sipòte ansyen prezidan Donald Trump lan. Donk ankò yon fwa, Jacquelin, efektivman, Yon jou istorik pou New York kote ke anpil moun di ke yo pap janm wè jou sa ankò, fò nou di ke nan piblik lan, nan moun ki te la yo, te gen anpil tourist, sa atire anpil tourist ki vini fè foto paske pou yo menm se yon gwo bagay kap fèt la, yon gwo evènman ki dewoule nan vil New York la jounen jodi a e voa Kreyòl te sou plas, nou gen dè imaj evidaman ke nap gen chans pote ba ou nan pwochen bilten nouvèl nou nan randevou. kote ke w ap wè kalite moun ki te la, nou jwenn de konpatriyòt ayisyen, nou jwenn pa egzanp yon konpatriyòt ayisyen li menm ki soti Long Island, New York, ki vini, li fè konnen ke li menm li te vini pou l pote sipò li a ansyen prezidan an, li te vini kòm ayisyen, anpil lòt gwoup ki te la tou, nou wè chinwa, nou wè lòt gwoup ki yo menm tou te brandi bandwòl yo, an nou di diferan pankat yo te genyen an favè. Ansyen Prezidan Donald Trump. Se konsa anbyans lan ye pou le moman e sekirite si si w vle e bon kontenjan sekirite ki te genyen maten an li kòmanse diminye, yo kòmanse ap retire barikad an fè yo, gen plizyè moun ki kòmanse ap sikile, lavi ap rekòmanse ozalantou tribinal sa ki te vrèman e trè difisil pou sikile Jacquelin paske pat gen kote pou pike yon zepeng piske lapolis New York demontre yon lòt fwa ankò ke yo te pare pou an sizanka Moun ki ta vle vin fè dezòd yo, enben yo pa ta ka, yo pa t ap ka kite sa fèt nan perimèt tribinal la. Donk jounen jodi a, ankò yon fwa, jounen istorik pou New York, ansyen prezidan Donald Trump plede non koupab fas a 34 chèf dakizasyon ke yon tribinal nan New York te retni kont li. Jacquelin. Donk, Valerio, èske nou ka di ke se tè, se pli de pè ke de mal? paske yo t ap atann ke gon foul ki vini, anpil moun te vin fè dezòd nan vil la, e donk se pa sa k rive, donk patizan Trump yo rete yon kote epi moun ki kont li yo rete yon bò. Tout afè, pli de pè ke de mal, anpil moun te panse ke alò se Evidaman gen de movè souvni si Janvier te kanmenm kite yon gou amè sitou nan sektè polisye an, nan sektè lapolis, sekirite vil Nouyòk la, yo te panse ke ta kapab gen derapaj menm jan ke yo te wè ki te fèt 6 Janvier ane pase. Men nou ka di onètman ke anpil moun fè petèt menm refleksyon sa a, Nouyòk an jeneral, an gwo nou kapab di gwo majorite moun kap viv nan Manhattan sitou se dè demokrat ke yo ye. Donk fanatik Trump ki vin la yo, sa nou remake, Nan plas lan, sou plas kote nou ye a la, nan park lan, se anpil moun ki soti lòt kote. Nou jwenn moun ki soti Long Island, moun ki soti Virginia, moun ki soti nan lòt eta, ki soti nan West lan, pa egzanp, e si ou vle nan Midwest lan, nou di pito. De moun ki soti byen lwen ki vin la a, ki vin monte, montre sipò yo a ansyen prezidan Donald Trump. Pou moun ki te vin kont ansyen prezidan Donald Trump lan, nou jwenn de twa moun, yo pat, fò nou di si nou vle fè, nou kapab menm eseye konte konbyen moun li te ye, te gen plis moun ki te vin. sipòte ansyen prezidan an ke moun ki te kont li. Pou moun ki kont li yo, gen de twa moun nou pale ansanm avèk yo ki fè nou konnen ke mezanmi moun Nouyòk yo ta ka plis moun Nouyòk te kapab la. Yo te konstate ke pou ta kab omwen vin di ke yo pa dakò avèk sa ansyen prezidan an fè, pou yo ta ka menm mande, piske se sa yo t ap di sou banè yo nan pankat ke nou te wè yo, yo te menm mande pou yo te arete mare prezidan, ansyen prezidan an nan moman la. Yo panse ke ta ka gen plis moun toujou. Donk se tè pli de pè ke de, ke de, anfen, m panse ke pa t vrèman sa yo te prevwa. pa rive fèt paske dè 2 kote moun ki te pwo ansyen prezidan e moun ki te kont li e non blan yo pat fè resèt nou kapab di Jacquelin. Mèsi Valerio Sainlouis Valerio Sainlouis depi New York pou gwo evenman sa kote ke pou la premyè fwa yon ansyen prezidan twouve l enben li enkilpe devan akoz de yon gran jiri ki enkilpe l pou sa nou konnen an lajan anba tab li te bay yon e aktris pòkno. Enben pou l te kapab achte silans li pandan kanpay elektoral 2016 la. Mèsi Valerio, nou konnen ke evènman an ap kontinye, l ap kontinye paske nan moman n ap pale la a prezidan an pral pran avyon nan LaGuardia e li prale, li prale pou l an Florid e l ap gen pou l bay yon konferans pou laprès aswè a vè 8 è e kòm dabitid voa Kreyòl ap sou plas. Yonn nan fè makan jounen sa se. fanatik ansyen prezidan an avèk moun ki kont li yo tou, yo te vin fè mesaj yo pase, yo te vin di yon koze nan bagay sa. Sandra Lemaire gen reyaksyon sa yo. Anvan ex-prezidan Donald Trump te vin nan tribinal Manhattan nan, patizan li yo avèk opozan li yo te deja sou plas pou tann ni. Dam sa a kenbe yon pannkat ki di Trump bay manti tout tan. Patizan Trump yo pat kontan ditou e yo te briskile manmzèl. Lapolis pat pèdi tan pou vin separe yo. Manifestan anti-Trump yo bò kote pa yo te kouri dèyè yon jounalis chèn televizyon Fox ke anpil moun konsidere tankou yon medya ki apiye Prezidan Trump. Misye nwa sa a se yon patizan Trump tou. Li di nou li se fondatè gwoup Nwa pou Trump la. Li di tout nwa yo apiye misye kounye a, sitou nan Miami. Atlanta tou, yo tout apiye l. Lefèt ke yo fè misye sa chanje lide tout moun. Tout moun deja move kou kong. Dam sa a li menm se yon opozan Trump. I fear for the rise of fascism, I think Trump is leading us that way and I want to fight for democracy. Li di mwen pè fascism ap vale teren nan mond lan, mwen kwè Trump ap trennen nou nan direksyon sa a, donk mwen la pou m lite pou demokrasi. Dam sa a te atire atansyon nou paske li t ap kenbe yon pope kawotchou ki sanble Trump epi ki menote Dam lan rele Barney e li di li se moun New York tou. This is my performance art piece called Perp Walk. Li di sa se yon pyès d'art mwen kreye ke mwen rele Perp Walk, mach sispèk lan. Tout kriminèl oblije fè sa e dabitid yo konn wont. Men byen antandi Trump pap oblije fè sa malgre senp sitwayen yo menm oblije fè l. Se yon bagay ki pa jis. Donk mwen la pou m reprezante misye konsa epi fè mesaj la pase ke m espere Trump va fè fas avèk konsekans aksyon li. Apre Donald Trump tande akizasyon ofisyèl lajistis epi plede non koupab, li gen entansyon tounen Florid. Pi ta ap gen yon pwosè kote yon jiri va deside si li inosan oubyen koupab. Ozetazini, tout akize prezime inosan jiskaske yon jiri pwononse desizyon li. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. E nap siyale tou ke avoka ansyen prezidan Donald Trump te pale avèk laprès apre ke ansyen prezidan an te kite tribinal la kote ke l te pase pa dèyè tankou Valerio Saint Louis sot di l e li pran direksyon LaGuardia Airport kote ke li pral la pral pran avyon jet prive li pou l ale nan Florid e aprè aswè a l ap gen pou l pran la pawòl donk voa Kreyòl ap la ankò. Epi lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, La Fenland tounen ofisyèlman jodi madi 4 avril 2023 31 nyèm manb Òganizasyon Trete Atlantik Nò a, l'OTAN. Serge Rodriguez gen detay. Peyi Fenlann tounen ofisyèlman jodi madi a 31 nyèm manm Òganizasyon Trete Atlantik Nò a, l'OTAN, konsa nasyon Skandinav la mete fen nan yon trajektwa spektakilè nan blòk militè a alaswit envazyon Larisi nan Ikrèn. Fenlann pataje yon fwontyè 1,303 kilomèt ak Larisi, sa vle di fwontyè l'OTAN ak peyi Prezidan Vladimir Putin ap dirije a vin prèske double jounen jodi a. Fenland te ranpli dokiman pou vin tounen manm Oganizasyon Trete Atlantik Nò a ansanm ak peyi vwazen li Lasuèd nan moman envazyon Ris la te kòmanse ap vale teren nan Ikrèn. Yo te finalman elimine dènye obstak ki t ap bloke demand Helsinki a lè palman Laturki a te vote semèn pase a pou ratifye rekèt Fenland la. Pandan yon konferans pou laprès nan vil Brusèl, katye jeneral l'OTAN, Sekretè Jeneral Jens Stoltenberg di li konsidere sa k fèt la kòm yon demach k ap antre nan listwa. Nou pa ta dwe bay enpresyon kòmkwa nou kite Laswèd pou kont li. Non, se pa sa. Laswèd twouve l bèl e byen entegre nan estrikti sivil e militè l'OTAN. Alye Oganizasyon Trete Atlantik Nò la pare pou pase alaksyon pou defann li. Se enkonsevab pou yo ta resevwa menas atak militè pou nou ta rete bra kwaze. E kounye a se pi rèd paske La Fenland se manb Alyans Atlantik Nò a, fèt e founi. Sou bò pa li, Prezidan Fenland Sauli Niinisto te pran lapawòl pou okazyon an. Finland's membership is not complete without that of Sweden. Menm si Fenland fè pati Alyans la kounye a, sa pa sifi toutotan La Suèd pa andedan wonn nan. Efò san pran souf nou t ap fè pou Stokòlm antre nan l'OTAN pral kontinye. Mwen pa ka tann pou Laswèd vin tounen trant dezyèm manb Alyans Atlantik Nò a pandan somè ki pral dewoule nan Vilnius, kapital peyi Letoni, nan mwa jiyè k ap vin la. Pandanstan, Prezidan Ikrenyen Volodymyr Zelenskyy reyaji kote li prezante felisitasyon li bay Lafinland dèske li vin tounen ofisyèlman jodi madi a yon manm total kapital Alyans Trete Atlantik Nò a. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Serge Rodrigues ou toujou sou voa Kreyòl wap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen toujou nan aktyalite a yon imigran venezyelyen ki viktim yon ensandi o Meksik ap resevwa swen nan yon lopital El Paso o Texas li reyini ak fanmi li ki te bloke nan Ciudad Juarez o Meksik Jean Robert Philippe di nou otorite amerikèn yo pèmèt viktim yo resevwa swen nan lopital Ozetazini pou rezon imanitè Jean Robert Philippe. Edouard Caraballo se youn pami 28 imigran ki siviv dife ki te pran nan yon sant detansyon nan sidadwàès eta Chihuahua tou pre vil El Paso, Texas, lendi 27 mas la. Gouvènman ameriken an otorize l avèk lòt viktim vin pran swen nan yon lopital nan El Paso avan madanm li, Viangny Infante, avèk twa pitit li te rejwenn li samdi premye avril la. Otorite Meksiken yo, bò kote pa yo, di y ap ankete ensandi an tankou yon omisid apre yo arete 5 ajan sekirite epi akize yon imigran yo ta rann responsab ki ta mete dife a. Pobrezal, sali de la sali, sali adelante con ello, eta. Mwen vle fè pwogrè pou m kontinye vanse pou m toujou ak yo otan ke posib antan ke fanmi pataje e reyalize sa nou pa t kapab fè o Venezuela avèk o Meksik. Si trajedi sa a pa t rive, menm lè li pa bon, nou te kapab pa isit la Ozetazini. Samdi pase, Caraballo te transfere nan yon lopital nan El Paso, Texas, kote li menm ansanm avèk twa pitit li jwenn admisyon kondisyonèl pou rezon imanitè pou yo rete Ozetazini. Mesaj nou resevwa bò kote tout moun ki ankouraje Edouard pou li kite lopital la an sekirite pou n kapab kontinye rèv nou genyen. Imigran Venezuelen sa a ki rele Oragnis Camacho deklare, Apre dife a, nou pa santi nou an sekirite isit la. Mwen pè pou otorite imigrasyon yo k ap sikile nan zòn nan pa bloke n pou menm ensidan lendi 27 mas la pa rive n tou. Marleny Sequeira, yon lòt imigran venezuelen, ajoute, Nou pa santi n an sekirite isit la. Mèyè opsyon an se pou nou travèse Ozetazini kote n ap santi nou plis an sekirite ke nan pati meksiken an. Dife 27 mas la rive nan moman Etazini ak Meksik ap lite pou kontrekare chif rekò kantite imigran k ap chache travèse fwontyè a pou vin mande azil Ozetazini. Jean Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Nan Washington, Leonardo DiCaprio, star Hollywood, te prezan nan yon tribinal federal nan Washington pou temwaye nan kad pwosè Etazini ap fè kont rapè Ayisyano-Ameriken Price Michel sou relasyon yo ta genyen ak fijitif Malezyen Jolo. Jeanty Augustin Junior te prezan jodi ankò nan tribinal la. Yè lendi a, sta sinema a, sipèsta Hollywood la, Leonardo DiCaprio, pat twouve l sou yon plato pou l ap jwe fim, men li te twouve l nan kot la nan Washington DC, li t ap reponn kesyon sou odyans Price Michel la. DiCaprio se youn nan plizyè figi enpòtan ki lye ak Jho-Lo, yon fijitif ki ap fè fas ak akizasyon kriminèl federal pou swadizan detounman 4 pwen 5 milya dola nan yon fon envestisman 1MDB Malezi a. Finansye a, ki te konnen ki te peye selebrite Hollywood yo, pou yo fè fèt avè l, te sipòte fondasyon charitab DiCaprio a epi li te ede finanse The Wolf of Wall Street, fim nan lane 2013 kote DiCaprio te jwe e li te nomine pou yon Osca. Depi lane 2018, Depatman Jistis te rive jwenn yon antant sivil ak konpayi pwodiksyon fim nan ki te pèdi 60 milyon dola ke yo te kwè yo te vòlè nan men 1MDB. Men, gwo temwanyaj li te santre sou relasyon li ak Joe Lo. DiCaprio te di, lè li te rankontre Lo nan lane 2010, li te konsidere li kòm yon sòt pwodij nan mond biznis lan. DiCaprio te di, Mwen te bay limyè vèt ak manb ekip mwen yo epi ak estidyo yo pou yo aksepte finansman an nan men Mesye Lo. Price Michel genyen 11 akizasyon kriminèl sou do li. Dapre pwokirè yo, se te detwa plan lobbying separe pou enfliyanse administrasyon Prezidan Barack Obama ak Donald Trump Epòk la. Michel demanti akizasyon sa yo. Malgre gwo siksè gwoup Fugees la nan lane 1996 avèk albòm The Score lan e ki te menm rive pran yon Grammy, nan lane 2012, daprè pwokirè yo, Price Michel te gen gwo pwoblèm lajan kach. Se poutèt sa, daprè lajistis, Michel te dakò pran anviwon 2 milyon dola nan men Lowe pou envesti nan kanpay re-eleksyon Barack Obama nan lane 2012 epi li te kache sous lajan sa yo. Elliot Broidy, Se yon ansyen lobiyis ak bizismann ameriken. Sòti lane 2005 pou rive lane 2008, li te sèvi kòm prezidan finans nan komite nasyonal pati repibliken an. Jodi madi a, Elliot Broidy se youn nan moun k ap temwanye nan pwosè Price Michel la. Se yon dosye ki rete tou louvri jiskaprezan. Jij la poko pran okenn desizyon. Voa Kreyòl ap toujou sou plas pou pote enfòmasyon an ba ou. Non pa m se Jeanty Augustin Junior, depi Washington pou voa Kreyòl. Mèsi Augustin Junior, ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. E sa se Washington DC, e pi ta nan pwogram nan nou pral pale de festival sa ki rive chak ane, n ap pale de Cherry Blossom Festival. Nou pral nan aktyalite a nan peyi Dayiti, yon lidè dwa zimen, Pierre Espérance mande yon vetting anndan polis nasyonal la si non bourad Lèzetazini ak Kanada ap bay nan kad lit kont gang ame yo p ap abouti Ronald Toussaint depi Pòtoprens. Kominote entènasyonal lan, notamman Lèzetazini Damerik ak Kanada, montre yo trè detèmine pou founi asistans nesesè bay polis ayisyèn nan atravè fòmasyon polisye yo ak don materyèl ak ekipman. Kanada pou kont pa l pwomèt 100 milyon dola kanadyen. Men, èske se solisyon an sa? Non, se repons sa a Pierre Espérance ki se direktè egzekitif Rezo Nasyonal Defans Dwa Moun, rnddh, bay. Fò nou bay polis la mwayen men fò mete vetinn nan paske pa bliye tout masak kap fèt nan katye defavorize yo toujou gen machin blende lapolis ki fè kouvèti pou bandi yo ou gen dwa bay pandan ap pale de ekipman mwayen pou lapolis la epi ou wè ke se bandi yo yap ranfòse mwen di Nan moman ke nap pale la pa gen anyen w ka fè avèk polis nasyonal la si pa gen yon vetting. Pandan ke wap bay mwayen yo paralèlman pou mete vetting nan kanpe. Lèm di mete vetting nan kanpe e pa pou nou kòmsi pou nou tann pou kòmsi pou yo fè vetting pou tout polisye yo non. Men depi yo lanse vetting nan epi lè sa polisye ap kòmanse pran men yo. Pou fè vetting sa a, Pierre Esperance kwè peyi Dayiti ap bezwen sipò kominote entènasyonal lan, li di peyi an ap bezwen de polisye ki dwe konpoze ak. Lafrans, Kanada, polisye ayisyen, ameriken, ou afriken, e men pa sa kap vin vòlè kabrit oubyen kap kouche a kabrit non, men moun ki E vrèman polisye kap vini e kap e epi ou met yon ekip avèk avèk e polisye ki nan enspeksyon jeneral lapolis la avèk nan akademi an ou mete veting nan kanpe depi polisye yo wè veting yo kanpe yo bay men fò yo pa mete moun kap vòlè kabrit kap kouche a kabrit men sonje minista kite timoun anndan peyi a yo pa kite pitit avèk kabrit non men yo te konn vòlè kabrit non yo te konn e kouche a kabrit non. Pandansetan 389 ka kidnaping anrejistre soti janvye pou rive mwa mas 2023, swa yon ogmantasyon 173 pousan pa rapò ak 2 dènye lane yo, dapre dènye rapò trimèstriyèl Sant Analiz ak Rechèch an Dwa Moun, card, pibliye madi 4 avril 2023 a. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Aktyalite ayisyèn nan, Kriz ayisyèn nan ap mennen nou nan Kanada kote ke nou jwenn korespondan nou Wilfrid Estimé. Kriz ensekirite ak imanitè k ap fè raj nan peyi a pa sèlman afekte Ayisyen yo nan dyaspora a. Pandan semèn nan, plizyè eli nan palman kebekwa a te adopte yon mosyon pou mande gouvènman federal la aji prese prese pour aider Haïti croire en sécurité à. Nous pas parlé avec porte-parole l'opposition officielle là, député Michel Sette-Lacroix, qui te prend l'initiative ça. La crise humanitaire. C'est une crise complexe, elle est multidimensionnelle, elle est, c'est avant tout une crise sécuritaire, ce qui interpelle le gouvernement fédéral d'abord. Mais cette crise, elle entraîne euh, de la souffrance le peuple haïtien et euh, la diaspora ici dans la grande région de Montréal et partout ailleurs au Québec souffrent également. Donc c'est vraiment la raison principale, c'est le, le volet humanitaire. C'est pour offrir un soutien, une solidarité. Euh, je suis certaine que le premier ministre Trudeau et la ministre Joly sont déjà très sensibles. Ils ont déjà posé des gestes, sanctions, envoi de, de matériel militaire, aide financière. Et euh, oui, j'espère que notre geste va donc les inspirer à, à en faire encore davantage. de parole l'opposition officielle là, député la lacroix était quoi que solution crise là à long terme, c'est Haïtien seul qui a résoudre lui. Mais pour qu'on y situation tellement gommée, dépenser les gens pour Canada porter secours à pays hein, sans perdre du temps. À long terme, la solution doit être haïtienne. On doit éventuellement, on l'espère de, tout cœur, que qu'Haïti retrouve une stabilité politique. Mais là, à très court terme, comment Haïti peut-elle avancer? Comment le peuple peut-il avancer euh, étant donné la grave crise sécuritaire dans laquelle elle se trouve? il me semble qu'on doit porter secours à Haïti en ce moment et, c'est urgent de le faire et, d'aider autant que possible euh, à très court terme, dans l'immédiat, à ce que la police locale euh, puisse lutter efficacement contre les gangs de rue. La motion, elle sera qu'on a adoptée jeudi, qui était d'ailleurs un moment fort émouvant. On va l'envoyer euh, à l'ambassade d'Haïti également au gouvernement fédéral. Député Parti libéral l'a dit, même si c'est lui qui était venu à Kidea, fait en équipe, elle était contente avec tout le parti politique yo te à même ça qui sous pouvoir pour t'adopter adopter motion pour Haïti. L'initiative de la motion, c'est moi qui l'ai portée, sauf que faut, faut comprendre qu'on a travaillé ensemble en équipe et ils étaient euh, évidemment euh, émus et euh, et heureux de voir le dénouement aussi, heureux de voir que, que, tout le gouvernement, que le gouvernement et les autres partis Mèsi Estimé, gwo nouvèl la nou konnen ke se ansyen prezidan Donald Trump ki jodi a li te rann tèt li bay yon tribinal nan New York, yo arete'l selon pwosesis la e aprè li te tande 34 chèf dakizasyon ke lajistis retni kont li e aprè sa li kite tribinal la li pran avyon Li pran dabò machin epi l ale nan ayewopò LaGuardia anvan ke l mete tèt pou Laflorid e pi ta l ap gen pou l rankontre ak laprès. N ap pral nan peyi Dayiti ankò, avoka nan divès jiridiksyon nan peyi a òganize yon jijman senbolik kont Premye Minis Ariel Henry devan lokal pakè Pòtoprens la jodi lendi jodi madi 4 avril la, ann tande deklarasyon youn ladan yo. Vwala, se te yon avoka nan okazyon pwosè senbolik sa kont Premye Minis Ariel Henry. Fò n di ke Sèvis Kreyòl la pratikman an dèy paske Jean Robert Philippe Cavalier Polka nou, kòlèg nou, pèdi manman n nan peyi Dayiti, pi presizeman a Jakmèl. N ap gen pou n retounen ankò epi nan non tout sèvis la, nan non tout divizyon an, an n di nan non tout La Vwadlamerik, enben nou swete Kòlèg nou Jean Robert Philippe kondoleyans e ke moman sa a enben ke nou kapab akonpaye l nan moman difisi sa a. Donk Janro nou tout avè w, nou dèyè w e donk n ap fè wout la ansanm. Mwen se Jacquelin Belizaire, bonswa e a demen. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske seli menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante bonjou ou bonswa tout moun non pam se fouco randevou kase demen maten pou yon lòt edisyon spesyal bizou bizou one love. M ranmase pakèt mwen.